Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa e pa bliye siw apèn konekte sou kanal sa ou konekte sou tvlakayhaiti.com nou kontan rejwenn ou nan nouvèl video sa ke nou pote pou ou la avèk anpil enfòmasyon kap domine aktyalite a Nan peyi Dayiti, avan menm nou antre pi lwen, pi danble nan enfòmasyon ke nou pote pou ou la a, n ap di mèsi ak tout zanmi, konpatriyòt nou yo, tout sila yo ki toujou rete konekte sou tvlakayhaiti.com e n ap di ou pa ezite abòne avèk kanal la pou ou menm ki nouvo e ki poko fè sa, pandan menm w ap gade videyo sa a se grenn moman pou w abòne avèk nou yon fason pou w ka toujou rete enfòrme chak lè Nou lage yon nouvèl videyo. Dosye peti chèf, bagay la konplike anndan dcpj e nan moman nap pale a la a, gen divès gwo palto, divès gwo otorite aktyèl ou ansyèn otorite nan peyi sa a, men ki toujou gen pouvwa pou fè sa yo vle nan enstitisyon nou yo, enben jodi a la a se gwo presyon kap bay anndan dcpj sitou Frantz Elbé, medam e mesye. Zye pou libere chèf gang Peti Chèf baz 257 ki genyen ladan li divès gwo chabrak e anndan Petyonvil nan mòn Laza ebyen medam e mesye jodia la a gen gwo presyon kap bay jan nou dil la pou chèf gang Peti Chèf li menm jwenn liberasyonl men eske sa ap posib lè ke yon nèg konsa ki anba kòd paskl enplike nan divès ka kidnapin ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan presizeman komin petyonvil ebyen medam ti mesye nan mòn laza nèg sa yo se sa yo bliye yo pa fè e se la yo opere jan nou tap tandel nan yon ti bout video kote bob kayou menm te konfime ke baz an 257 son gwoup gang e li menm li pa zanmi a kan popwa ki donk se gang kel gen dèyèl nèg ki gen manch ki ka pow pow pow antouka bagay yo konplike nan peyi sa. Mèt medam ti mesye nou pral envite ou an tande toutan dènye aktyalite yo anndan videyo sa, nou pral envite ou tou gen detay kòman ebyen konbinezyon an ap fèt la, kòman konplo a ap monte pou nèg yo libere chèf gang peti chèf. Lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou anndan menm videyo sa e genyen senatè peyi a Moise Jean Charles ki jodia la fè gwo deklarasyon chòk ke nou pral envite ou tande anndan videyo sa. Lidè Pitit Desalin nan ki kontinye ap demantibilye, ki kontinye ap avili Ariel Henry ki li menm kite peyi a fin anglouti, ki kite bandi fin pran peyi a paske nèg yo pa gen volonte pou yo fini avèk kesyon ensekirite a paske otan ke gen ensekirite se otan ke nèg y ap fè plis tan nan pouvwa a paske pap gen eleksyon pap gen nouvo prezidan e se la nèg yo santi yo konfòtab paske yo menm yo gen sekirite se nou menm ti pèp la kap mouri anba men nèg ak zam yo nou pral envitew gen detay rete swiv video a jiska la fen bòn ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn video. bezwen la aktyèlman madan Rony Celestin si w bezwen m John Colem Morvan zanmi w sa m ta renmen w fè yon vagabon kouche w sou kabann sa sou kabann Rony Celestin an nan kay nan kay 4 pwen konbyen milyon an Eskew konprann se lam tap pran plezim e madanm Rony Celestin tap vin pi bon zanmim sil chèche yon vye vagabon li fè kouchel nan kay 4 pwen konbyen milyon de dola a epi pandan ti vagabon an menm ap kouche sou pousyè nan wozo anndan sèk alasous menmsi li gentan vire lal jwenn Jak Sovè Jan nan Nòdèst. Ah ou konn Jacques Sauveur Jean ap boule kòb Rony Celestin pou li. Lè lè dosye a te fèt soti a, li t'al kache nan Nòdès kay kay kay e e Jacques Sauveur Jean, se Jacques Sauveur Jean ki deplasa machin ni a kle'l vin pran bagay pou Rony Celestin. Ka bak bagay li vin pran yo. M pa konn si se kofrefò'l vin kase pou Rony Celestin nan ench, m pa konn si se kòb nan sak li vin pran, m pa konnen. Men l vin bwote yon pakèt bagay pou Rony Celestin epi l'al sere yo nan Nòdès lakay li. E m'ap mande dcpj Via sdpj Via sdpj Kontwole Nòdèst Antre kay Jak Sovè Jan Al chèche konn sa k genyen Paske Jak Sovè Jan ap boule kòb sal pou Rony Celestin anndan Nòdèst Klè Menm si li menm li fè Parapò a tout lòt kowonpi yo Jak Sovè Jan li menm li fè ti bagay Parapò l ap fè li fè agrikilti Sa vle di l plante diri Li fè lòt ti bagay. Èske nou konprann? Men sesi nanpèch pa sela. E pa poutèt yon nèg ap fè ti jaden li, men sa k fè l plis fè l tou, se paske se yon depòte l ye. Èske nou konprann? Li pa ka moute nan lakou Lèzetazinidamerik, li jis fè l pou l pase strès. Se sa l ye. Se sa l ye wi. Lè yon Leta fèb, e sa l ap toujou genyen. Ou wè la a, pou nèg k ap rele mande lage peti chèf yo. Yo di m ke se pou la premyè fwa nan dènye moman sa yo pou y arete yon gang, pou y ap resevwa anpil menas konsa non. Sa pa t janm fèt ditou non. Premyè fwa wi. Pa gen yon jij ki ka deside nan Petyonvil. Y ap tire l. Petyonvil la gen mèt. E poutèt sa, ou wè nèg yo toujou ap di w, o aryè kòd Petyonvil e 257, depi w nan Petyonvil se 257 ou ye wi. Yo pran l, yo pran l kòm yon pretèks, kòm, kòm kwa ke an, anlè Petyonvil, e aryè, aryè kòd li se 257. Wi! Arye kòd li se 257 men tout moun ki nan Petyonvil pa nan baz. Gon baz gang k ap dirije Petyonvil. Baz la rele baz 257 e tout moun Petyonvil pa nan baz 257. Baz 257 premye chèf li se Jeff Karyé, dezyèm chèf li se Peti Chèf ki pran stati atis met sou do l pou l fè zak malonèt. Yo tiye moun deja, yo fè antenn kidnapping deja, yo fè deal dròg deja. Se nèg sa yo k vin a pil bagay motosiklèt 4 wou chak departement, yo yo nan chak departement ap fè deal pou vagabon, se mwen k kanpe bagay sa la aktyèlman. Baz 257, pou nèg sot jis jilay dedye pou nan baz 257, sa w pè di e nèg Petyonvil ou ye? Te gon piti nan Dèlma 19 ki tap fè kidnaping ki te nan baz 257. Yo disparèt li la m te gentan denonse l. M sonje yon mesaj m te ekri sou Facebook m di m rekonèt ou. Si w pa fè tèl bagay, tèl bagay, to ou ta m ap denonse w. Jij la se l te kouri rele m li kite bagay sa. Kote li jounen jodi a? Poko menm gen 1 an men l disparèt. Yo disparèt li. Yon ti jèn tou avantyè la pa gen anyen nan men l. Lè m al nan kwafè nan Dèlma, se mwen k toujou ap achte ti biyè fè l kado. Epi m fèt pati avantyè la an 2015 m pati tou pou nèg sa gentan gen pil gwo kay m tande yo yo di te gon nèg ki te bal ki bagay sa nan dwàn nan hein non sèlman nèg la gentan gen pil gwo kay nèg la gentan gen lokasyon plis ke 20 konbyen machin misye gentan ap lwe a leta ayisyen yon seri de gwo prado. Kilè 2015 an nèg ap travay nan ti kwafè wi, yo metel deyò, lal kanpe nan devan DGI pou fè ti rakèt, aprè sa k pran motosiklèt lap fè taksi, sa vle di tout 2019 nèg la poko gen anyen lap fè ti taksi moto wi. Èske nou konprann? Epi l gentan entegre baz 257 ti nèg ki rele ti Joseph la nèg Benè, èske nou konprann? Men yo disparèt li. Kote yo? Lè nèg sa ap fè video a nèg a nèg nou te konnen se moutre se moutre anndan chanm nan men pòch lajan an an ameriken sa an an an lè map di nèg mwen yo nan dèlma 19 atansyon pa chita kot misye misye nan move dil a distans etan gen nèg kap di a morvan fòk a vin a prèv sou gwoup mwen an sou gwoup mwen ankò nèg yap di yo morvan fòk a vin a prèv ti jèn nan te la avè nou l jwenn yon ti djòb ladwàn e e e nou menm nou pa gen prèv nou paka di anyen. Kounya lè map di nèg yo wè gen nèg ki pa janm relem yo wont a distans etan m met antèn son nèg men sal fè men sal fè men sal fè e m vin avèk yon ti bout video m voye bay nèg mwen yo misye sou monte wol epi yon motosiklèt pase devan baw yo fon dil yo frizon nèg aprè sa misye al fè kouvèti avèk monte wo a voup Epi pou motosiklèt la gentan ale. Aprè sa l vire dot li l pase pa DGI a epi m vin a video a m vide pou nèg yo. M di nèg yo nou ka di m kiyès ki sou motosiklèt e kiyès ki sou Montero sa? Yo tout konn Montero a men yo pè pale. Sa k fè yo pè pale? Yo di petèt misye ka vin a rive sou yo. Kounye a kote li? Misye gentan gen gwo motoka tou. L apral Benè a nèg yo. L apral Kot Defè a nèg yo nan motosiklèt 4 wou Petyon vil. E nèg Petyon vil li te ye? Ale di, m leve avè yon nèg nan Dèlma 19, yon timoun k ap vann biyè, e mwen k konn ap achte ba li. Èske w konprann? Anvan m kite, depi m gen kòb, se mwen k pou fè l kado yon san dola. Hein? Pa gen machin, pa gen anyen. Ou konprann? Epi kounye a pou sa fèt, epi pou n ap vin di m se peyi a ki ou kouche epi ou leve, ou rich. Kounya kotel? M tap palel tout nèg tap blablablabla kote li disparèt konprann li disparèt se lèl rele m li dim monchè men kote m fè kòb men kote m di di bro pa banm manti la ou pa ka gen kòb sa ou di a ladan e nan peyi a m te ye. Li telman enbesil li voye yon pakèt foto ban mwen kote li nan bal ekip, li nan vip, epi ou gade yon seri de bagay, aprè sa li voye yon pakèt foto, e dou konnen depi lontan m te renmen frechè lap moutre m yon seri de mont ki vant 40 konbyen mil dola. M di evre Joseph? M di antoulèka retire kò w nan sòrye a. Kote li? Yo t disparèt li. Si w mande yon nouvèl li jounen jodi a la men, depi zòn mwad jiyè ou mwad jwen ou jiyè, li disparèt. Yo pa janm wè si l moute, ni si l desann. Nèg yo touye l. Èske w konprann? Ki bò l te ye? Baz 257. Kòman l te fè? Kilè l entegre baz sa? Konprann? Misye nan tout bal, misye nan tout bal Santo Domingo tankou gwo vip gentan rele pou sekirite kite l pase sot Ayiti bay on ti moun. M di kilè misye nan level sa? Èske w konprann? M tande son seri de nèg abdyas ki te lage l nan dwann. Li itilize kouvèti la epi men li. Pil moto 4 wou nan baz 257 ap fè dil tout kote. Misye te menm gen tan antre nan dil dwòg a nèg Benè. Al Benè, al chèche dwòg, epi vin vann Pòtoprens. Timoun! Epa yo disparèt li. Kounye a mande m, olye pou nèg, olye pou nèg ki sou gwoup la ta rele w pou y ap di monchè, met respè devan non w, felisitasyon travay ou a bon. Yo pe yo silans paske yo wont yo tap diskite. Paske ayisyen depi yon moun leve avè li paka vòlè. Depi yo wè yon moun te chita avèl yon jou oubyen li te pitit tèl moun ki te bon moun li paka vòlè. Pi fò nèg nou wè k nan gang vòlè la yo. Manman yo se bon moun yo ye wi. Pi fò nèg nou wè ki nan gang ki nan seri de vye bagay sal nan peyi a la. Papa yo se bon moun. Jeff, ti nèg ki rele Jeff sa nou wè kap kontwole kanaran, jiska prezan papal, papal ap netwaye soulye monwi, la monwi, lò fin kite akayè monwi, papa atè a ap netwaye soulye. Epi gade sa lap fè nan kanaran, li koupe trip, tchake demwazèl. Paske yo menm gang yo, yo jwe avèk psikoloji moun. Yo pran fi a, yo pran gwo vye bout baton, malgre yo tiye fi a, y ap foure l nan vajen li, yo tchake pye l, yo tchake tete l, yo tchake lestomak li, yo tchake kou l a kout kouto epi avèk machèt yo fin tire l, y ap fè l pase mizè konsa. S on mesaj psikolojik yo voye nenpòt kèl moun ki vle. E denonse nou men sa nap fò tou. Lapolis li menm kòm enbesil yap fè pòs bagay respekte dwa zimen yo. Yo pa yo pa voye yon mesaj bay gang tou. Lè w arete yon gang fò fò make menm jan a entènasyonal la men men prizon li riske. Li riske prizon avi, li riske 20 tan dprizon, li riske 10 zan dprizon, epi l riske 6 mwa dprizon, li riske 2 zan dprizon. Nou pa fè pèsonn pè, depi ya rete yon moun la, nenpòt nèg ap veye kilè pou lage l. Pafwa, pa etone nou pou nou wè anndan Petyonvil la, polisye gentan pran lajan pou lage Peti Chèf lan. Paske, anpil fwa, yo pyeje kèk jij tou, kèk jij de pè, souvan yo pyeje jij de pè yo. Pou ki rezon? Yo pran kòb nan men bandi a, men yo bezwen couverture légale ki se jij la. Epi yo di ah jij la, monchè nou pa jwenn anyen nan men misye non, misye nou pa jwenn anyen nan men misye yo mèt libere misye, jij la menm bay òd liberasyon, kiyès kal nan kouri aprè, se jij la. Se poutèt sa map di tout jij nan peyi a Pran san nou, pa kouri bay òd liberasyon sou pawòl komisè de polis, sou pawòl enspektè de polis. Pafwa se dil ki fèt nan komisarya a, polisye la, li menm li gon sizyèm sans, paske l fè jido vèbal nan, sitou nan ka pa on kou ki fèt anndan akademi, li gon lòt sans, li gon lòt zye, li wè pi lwen. Epi l vini, li pyeje on jij. Li di jij la, a nou pa jwenn, nou pa jwenn gwo. Nou pa jwenn bagay de misye non ou mèt ou mèt ou mèt bay òd libere misye òd liberasyon an vini de tèl jij jij sa ap rete la John Colem Morvan ap denonse w maten maten midi swa paske ou libere yon gang e poutan kiyès ki li ki fè libere l se yon poli se responsab komisarya a ki di l pa renmen anyen de gang nan a ou mèt libere lè sa l menm li gentan pran kòb li lontan epi jij la menm pa menm gen kòb nan men l menm epi l jis lage se nan sa a. E sa l ye. Mwen menm wè, mwen menm kote m ap pale la, sèl moun m ka diskite pou li se papa a paske l gen 77 an. Èske w konprann? Paske m konn gen de bagay li p ap janm fè ankò. Nan moman la a menm pou frè m pa ka al kouri. M pa ka al kouri al nan kouri diskite paske l pa viv menm kote avè m. Frè m yo pap viv menm kote avè m, yo vin gen lòt vi, yo vin. Moise Jean pa janm denonse kesyon moun ak zam nan peyi an, yo fè nou tò. Poukisa? M sonje Madam Alexandre, m konn wè videyo sa a. Lè m te nan Sena Repiblik lan, Madam Alexandre, ou sonje pwoblèm ke m te gen, altèkasyon m te gen avèk direktè polis lan lè m te rele l? ansanm avèk minis jistis lan, yo te la lè bato sa m yo te vini Senmak. Ankò, ou wè entèvyou sa a, ou eskize m, ou wè, ou wè seyans sa a, seyans kote m te di mwen m p ap koupab e lè sa a se te ansyen senatè Jwazyl ki te prezidan Sena a. Lè bato zam yo vini Madam Alexandre, konbyen moun ki te kanpe nan peyi an ki te denonse l, ki te di men sa k pa rive nan peyi an? Ki te di men plizyè galil vini. Zam sa yo ki pat jwenn lapolis nasyonal men ki mnye jwenn se moun ki o nivo senatè yo, se moun ki o nivo geto yo. Men mte gen kouraj pou mte pran desizyon sa a men alepòk ou te wè ki senatè ki t anfas mwen, ou te wè ki senatè ki t anfas mwen. Sa vle di ou paka konprann menm senatè ki tap konbat mwen lè mtap pran nan mwen lè baton zam nan vini. Yo tal pran zam pa yo tap kosyonnen sa epi jodia kounya madam nan Alexandre se yo kap fè bri nan peyi a yap bay yap bay sekirite yo gen plan sekirite men madam Alexandre sa se politik profit la madam Alexandre mwen jean Charles pa fè politik profit mwen pa fè politik profit la non politik profit la kisa li ye politik profit la yon moun ki fin manje yon grenn fig li manje grenn fig la epi li pran pòl lage atè nan lari a. Nou se lagoch, nou pran le tan nesesè pou m anonse moun yo men sa k ap vini. Pa egzanp, m anonse moun yo men sa k pral rive nan lavi chè an. M di moun yo men sa k pral rive nan kat mwa avèk dola a si moun yo pa pran reskonsablite yo. Lè n pa pè, yo pa prezan, yo pa sipòte mouvman n ap fè a. Lè yo tout ap pran grangou an, se lè grangou ap tiye yo m pral pale. Non, mwen menm, depi moun ap pran grangou jodi a wi, depi avan bagay la pi mal. Madanm Alexandre, depi 7 mwa, depi, depi 7 an, depi 8 an, depi 10 an, map denonse Ayisyen, m di Ayisyen yo, prepare nou, men sak pa rive nan gaz, prepare nou men sak pa rive nan dola, prepare nou men sak pa rive nan ensekirite. E m te menm di nan koze ensekirite an, sa gen 5 an depi m te di l, moun ki pral gen fanm, moun ki pral gen lajan, moun ki pral gen kay, se moun ki gen zam nan men yo. Wi, ok, senatè, wi, sof ke, alò, senatè Jean Charles, senatè Jean Charles, an, senatè Jean Charles, nap fini. Ki pa dakò pou lòt moun envèsti nan peyi an, son elit ki pa dakò pou etranje vini, son elit ki pa dakò pou nou menm ki sot anndan inivèsite yo pou n gen kredi nan men nou, e yo eseye òganize sosyete a konsa pou anpeche nou antre sou mache an pou yo gen monopòl. Soyez li lè diaspora a vini mete kob li nan bank lè lèy pran lajan l yo vle moun kidnapel se menm bank sa yo se menm moun sa yo wi madame Alexandre Wi sof ke nou te nou te nou te swete sof ke nou te swete ou te ban nou menm kout men ou te bay lè dola lan te bese a ou pale de ti paskout Ariel Henry ap fè avek pouvwa m pa konnen kisa w te vle di pa la Eske se kreyasyon de nouvèl de nouvèl pòs politik? Ou di mwens kès kote ou kisa ou te vle di pa la? E dezyèmman pou yon kesyon yon oditè ki mande mwen kote bit goud la ki ou t ap klewonnen an kisa nan ki pwen l ye kisa ou fè avè l? Mèsi. Mwen trè presi senatè puiske nou pratikman nan fen entèvyou a. Nou te anonse 6 janvye e m menm tande m t ap wè anbasadè ameriken nan konsèy sekirite an menm li menm wi m tande l di sanble Ariel Henry depase pa lèzevènman e answit Ariel Henry pa fè yon akò enklizif. e yo di yo pa ta swete peyi a leve kanpe ankò paske menl tande yo anonse 2 janvye sa vle di yo pran nòt e m konprann yo jodi an lè ou bezwen rezoud yon pwoblèm sa ki la a anndan peyi an ebyen gon jan pou fè l ni mwen ni ou. Madam Alexandre, ou wè ki antite politik ki gen gwo pwa politik nan balans anndan peyi an. Ou gen tan wè si gon eleksyon, pati sa yo enpòtan nan kad yon eleksyon anndan peyi an. E si eleksyon pral fèt, eleksyon pral fèt pou yo. Ebyen, lè m gade sa k ap fèt lan, m wè ki moun ki pran inisyativ yo. triyangilè ki genyen an vini Nasyonzini ki reprezante, Etazini, Kanada, se yo ki bay tèt yo tit abit wi e pa mwen ki mete yo, si se mwen m pa t ap mete yo ebyen fatra ap fòmate bagay la avèk Ariel ou gentan wè ou pral rive vè yon eleksyon pike kole. Pa egzanp, Madam Manigat m gen respè pou li, menm si Madam Manigat son moun ki onèt, depi l rantre tèt li nan liy sa, Ariel Henry pral itilize l kòm yon moun yo pran pou moun ki serye, kòm yon moun yo pran pou moun ki onèt. Madam Manigat menm si l ta gen volonte l pap ka fè anyen paske l twouve l. Non, non, syèkle! Kote se koripsyon, kote se movèz gouvènans, kote se moun ki enkapab k ap pran desizyon. Menm si moun sa yo, pastè Kalis ke m gen anpil respè pou li, ou ta wè moun sa yo rive, ou ta byen kontan, se pa vre. Se menm vagabondaj ki pral fèt lan, okontrè yo pral sèvi avèk moun sa yo kòm delapròp. Nan sans sa a, nou menm kòm antite politik ki anndan peyi an, e mwen menm Larisi menm, ke m bat bravo pou li, li di ou pa ka fè bagay yo, San opozisyon pa ladan l. Se sa l di, e m bat bravo pou larisi nan sans sa a. Sa vle di, si lemonn antye konstate l, e nou menm ki anndan peyi an, kidonk, ou wè s on bagay k ap fèt an kachèt, an katimini, avèk menm moun ki te siyen akò 11 septanm yo. Se yo menm ankò. Se. Yon 11 septanm nouvèl vyasyon m te ka batize l. Men yo pran kèk nouvèl tèt pou bay bagay la koulè, pou bay bagay la sans pou yo, pou pèp ayisyen asèpte l. Nou menm pitit Desalin yo, nou p ap asèpte l. E m tande nou te di, m pa janm dakò avèk akò. Wi m pa dakò avèk akò, tout akò ki sòti atravè 2 triyangilè sa m ap pale la a, ki sòti anba men BINUH, ki sòti anba men Etazini Kanada, m p ap fè l konfyans. E nou menm, lè n te vin avèk. Konsèy Tranzisyon an ke nou kreye an se pa enstale sou nou, okontrè li la kòm yon altènativ paske menm nou menm onivo medya yo nou te toujou di poukisa Moïse Jean ap pale, l ap fè manifestasyon men li pa gen altènativ. Jodi a altènativ nou kreye an pou l kapab mennen nou a bon pò kidonk nou prè e nou defini wòl pa nou onivo Gouvèneman oubyen onivo peyi an nou di Rolls katrepès lan li genyen se poul pale avèk tout moun dezyèmman e jodi an wè lap pale ak tout moun mpa konn si nou konnen sa li wè anpil moun non sèlman moun politik non sèlman moun onivo entènasyonal li wè anpil anpil antite dezyèmman Rolls pale se poul kapab travay mete yon gouvèneman avèk anpil konsiltasyon ke tout sektè ladanl nèt pou mete tout moun an konfyans e pou yo kontinye dyaloge avèk tout sektè pou yo kreye yon konsèy elektoral e remete kou kasasyon an plas, apre sa travay avèk tout peyi an pou n stabilize peyi an, pou gen lapè e pou n rive vè yon eleksyon demokratik. Se sa nou vle. Men, jodi a, sa Ariel Henry ap fè an, se yon bagay mètdam, se yon bagay koken ke nou pran, nou lage nan poubèl. Alaverite, alaverite, m te di, bat yon ti bravo pou Ameriken, premye fwa m fè sa. paske m te wè lè n fin pale yo m tande loksidan loksidan opine loksidan opine sanble loksidan kòmsi sanble pawòl sa yo touche loksidan pawòl sa yo touche loksidan e m tande loksidan ale nan menm sans sa a èske se doun fason ipokrit m pa konnen men kanmenm m te bat m te apresye jès sa a pou lapremyè fwa m fè sa paske. Se pou la premyè fwa on an loksidan soti a pwòch vye la rezon. Premyè fwa. Premyè fwa. Ki donk pou kesyon bib goud lan, m ap di Radyo Karayib sa, e m te di sa deja, oditè lan, lè m te kòmanse avèk bib goud lan, li ta pral vann Djino la se le mache ebyen bitcoin ki soti yon dola ki te rive 64 dola 64 mil dola eskize 64 mil dola ebyen apre covid lan bitcoin an desann nan premye tan a 50 mil dola nan dezyèm tan li desann a 34 mil dola epi l vin rive 20 mil dola 18 mil dola. Teknisyen nou yo ki se Venezyelyen, ki se Ayisyen, ki se Ajanten, yo estime yo di nou pa pran chans pou n pouse bit goud la. Si w pouse bit goud la nan moman sa a, gen yon moun ki gen lajan, l ap vini, l ap achte plizyè santèn milyon bit goud. Epi, apre dizan, ventan, si moun achte l, dizan dola konbyen? E menm moun sa a, apre dizan, ventan, bigoud la ka rive san dola, mil dola, demil dola, twamil dola. Li pa p bon pou bitgoud. E l pa p bon tou pou inisyativ nou pran, paske inisyativ nou an, Sondaj Altènativ, Peyi a pran nòt wi. Sondaj Altènativ, Nou dote Ayiti menm jan wè se Salvadò ki fè yon era monimantal. Olye yo kreye pwòp lajan pa yo, y al travay avèk Bitcoin kòm lajan prensipal lakay yo jodi a. Nou menm ann Ayiti, nou konprann teknoloji an e nou gen gwo enfliyans nan mond lan. Nou itilize enfliyans nou, nou rale Teknisyen aletranje avèk ayisyen nou pousè bgout e jodi an nou bèl e byen prezan sou blokchèn nan. Lefè ke nou prezan sou blokchèn nan, ebyen jodi an si m ta di maten an on moun rele m pou di m vle chache bgout nou ka ban nou men pa apa jan nou wè lajan elektronik lan pran kou ebyen nou di nou pa gen enterè kòm lajan nou an son lajan altènativ yon altènativ poukisa nou gentan wè Elit lan, sistèm kapitalis lan, li kontwole fyat lan. Lè m pale de fyat lan, li kontwole do, li kontwole dola, li kontwole goud lan. Ebyen nou menm, si w bezwen delivre peyi an, se dote peyi an an lajan, yon lajan ki al jwenn tout moun e ki pa bezwen lajan sa a. Fò w fè kòripsyon pou genyen l. Son lajan. Li pa prese mouri pou toutan. Se vre kapitalis ta goumen avè l, men ou ta vle okontrè gen plis peyi k ap vin antre nan kesyon lajan elektwonik, gen plis peyi ki ta vle jodi an yo te kwè nan kesyon dola ebyen jodi an kisa yo fè yo vin wè dola vin tounen yon eleman ki jennen peyi devlope ebyen kounye a kisa yo di? Leta mete magazen Tande byen wi m pa tande sa wap di l Leta mete magazen Kote vann motosiklèt Kote vann diven vann farin Epi yo di yo vann an bit goud Se pa sa wi On jou Matris sèlman wi Yo vann an bit goud Ebyen jodi an Si nou menm pitit Dessalines yo Nou gen posiblite epi nou mete magazen nan 10 depatman epi nou vinn al achte anpil goud. Ou pa konnen anpil goud tèlman moun ap al chèche l. Se tankou gaz pou Kriston. La Risi te konn dakò pou l vann gaz lan an ewo, an dola. Enben jodi a kisa l di? Tout moun vinn achte petwòl an woub. Senatè Moïse Jean Charles nou pral fini sa gen prèske inèd tan depi nou ansanm la donk bit goud lan li pa yon pwojè morne men nou dakò ke se yon lòt inisyativ ke senatè a pran ki pa bay rezilta banm poze yon dènye kesyon e sou gon repons sou sa sou gon repons sou sa banm tou poze yon dènye kesyon pou nou ka fini Kisa konsèy tranzisyon pèp souvren an, KPTS la, ou te pwopoze a, kisa l devni aprè chwa de madam Eugenia Romain ou te fè ki gen doub nasyonalite, opinyon piblik la pat manke pa kritike chwa sa, n ap fini sou kesyon sa a Senatè Moïse Jean Charles. Ok. Ekoute Pierre Emel, Moïse Jean Charles pa janm pran echèk politik. M pran w sèl echèk politik eleksyon 2015, 2016 yo e se pa rapò orijin mwen ki fè m pran echèk la. M pral pale w pouki wi.